Deblozay pete anndan palè nasyonal medam e mesye, ajan USGPN yo fè grèv, nèg yo fache dedouble sou premye minis Ariel Henry ak tout Josué Pierre Louis enben ki yo menm pa janm touche, nèg yap travay yap fè sekirite yap riske lavi yo alòske Ariel Henry ak tout gouvènman lan enben pa voye zye sou nèg yo, yo pa peye yo pa touche. Yo oblije fè grèv men manje nèg yo paka manje medam e mesye bagay la grav. Jodi a Moïse Jean Charles ki li menm sòti nan silans li sou dosye militè ki gen pou antre nan peyi Dayiti. E nan jou kap vini yo la a, ebyen mistè blan pral foule sòl peyi Dayiti an, gen anpil moun ki pa kontan, e konsa tou gen moun ki di wi, e li vrèman bon pou yon kò militè ta antre nan peyi a, fas avèk ensekirite ki gen la a, ebyen lapolis nasyonal ak yo menm sot viktim anba men Kris la la chèf gang ti bwa a e lè ou wè la polis paka bat bandi sa yo paka ebyen konbat nèg yo la yo oblije e doke fè apèl avèk yon kò militè ariel henry ki li menm pran chòk la ebyen moy jean charles lidè pati politik pitit desalin ansyen senatè ebyen misye sòti nan silans li la e misye sèmante pa gen militè kap antre nan peyi sa kidonk. Emo Jean Charles li menm deside kanpe an kwa kont desizyon sa ke Ariel ak gouvènman l lan yo menm yo pran pou antre ebyen mistè blan nan peyi a pou vin mete lòd nan dezòd bandi e gen de moun tou ki di poukisa Mo Jean Charles e pa vle blan antre nan peyi a vin met lòd alòske polis nasyonal la pa kapab oubyen tou n ta di se Ariel ou gouvènman ki pa ba yo ase dekipman ki pa ba yo materyèl Ebyen ki pa motive ti mesye yo pou yo kraze bouda bandi ou oblije pral pran yon kò militè vin an Ayiti e ay se yon bagay ki vrèman ebyen parèt bèl nan zye anpil ayisyen e se yonn nan rezon ki fè Moyiz Janchal jodi a la a misye pouse grif li nan tout ebyen entegralite ki genyen pou l bloke desizyon sa ke Ariel Henry ak tout gouvènman l lan Palè Nasyonal jan n di l la ebyen tèt anba la a Josue Pèli misye chofe Josué Pierre Louis misye nan kouri paske ajan usgpn yo leve kanpe nèg yo pa touche yo pa manje grangou nan kò nèg yo yap kanpe tout jounen kenbe zam bagay la grav rete konekte bòn ekout tout moun ou sou TV lakay haiti pwen kòm nap tou. Pèp la se Ariel Henry madan mesye oubyen un coup de force ki vin oblije Ariel Henry kite pouvwa madan mesye. Parlant de coup de force gen de gwo bagay kap pase nan palè nasyonal wi nou konnen se. E pa nan nasyonal la mwen. Loubrezi. Pase li enpòtan konbyen sa m resevwa pou li la. Èske w konnen jounen jodi a la palè nasyonal prèske eklate. Gade, gade, jodi a pandan n ap pale a madam mesye. Heyy! Administratif palè nasyonal la nenpòt ki maten y ap bat li nan palè nasyonal. Ou pale de bat. E pa bat menm. Yo ka arete l. Yo ka kenbe l. Yo ka kenbe l. Èske n konnen yè maten an la madam mesye. Lefektif yon batay nasyonal nè pa ou konplè. N ap pale de 1,200 zòm. Nèg la zam ankò wi, nèg la zam wi. Paske polisye USGPN yo, yo deside pa vin travay ankò paske yo pa manje, yo pa jwenn manje. Yè, yo fè yon jounen pa manje, administratris la voye fè yon spageti pou yo ki rive a nevè di swa. Hey! Nèg la ak zam wi ou di la. Konprann byen wi, yon nèg ki sou pòs, kap fè pòs kap viv yon palè, li paka manje li pa gen kòb. Li fè jounen an pa manje yè. Administratif sa kòmanl rele? Voye nonl pou mwen. Mpa konn nonl. Mande nonl. Nèg palè yo voye non mwen tanpri voyel bay Ezayi. Nèg palè yo ok. Administratif sa voye fon spageti pou nèg yo a 4 è daprè midi spageti a pare a 9 è diswa. Spageti. Ou se koute maten deba. que les ah. Américains ont fait de Haïti, de situation. Bah, de son très mauvaise lecture. Une très mauvaise lecture, madame, monsieur, de la situation. C'est-à-dire, là, le calme n'a pas encore hein, qui est là, il est pour quelques jours. Parce que population, ok? population pas continuer, pas qu'à continuer comme ça. Parce que écoutez, il y a les forces en présence sur le plan politique. Ou pa ka demako de fòs sa yo. Jodi a jan sitiyasyon peyi a ye la, dayè tout prekosyon ke Joseph Lambert ap pran la, dabò menm Jonathan Lambert pa t ka pran pouvwa pou kont li. Men li pran prekosyon, ap mete tout moun sou tab, dyaloge, dyaloge paske li rekonèt fòs chak antite yo. Paske l rekonèt fòs chak antite yo madam mesye. ki a un niveau a un niveau ou a un autre te fè des sacrifices pou goumen jodi a ok pou pa gen le champ libre donk a Ariel Henry malgre ke gen anpil deriv ke l fè madame mesye sa di ke sitiyasyon nou la nou poko ap soti ladan l an oh e moun mwen wi ah non non non non a son moun. Pa demen dòm se demen vandredi non. Pa gen okenn jan pou n gen yon demen miyò madam mesye. Donk Etazini rantre nan yon jwèt la kote ke ekoute li pa konn sa l ap fè a. Lè ameriken kòmsi yo vrèman inyoran de sa k ap pase nan peyi a. Oubyen èske se voulu? Se voulu. Donk se pase tout ayisyen nan betiz. Se pase tout ayisyen nan betiz. Fèmen, lè m di w fèmen, se ke jodi a la, fas ak sa k gen la a, pa gen okenn solisyon ki rive jwenn. Nou fè kont bay, kont lò bay, vire tounen, bagay, manifestasyon, barikad. Pa gen anyen Montana ka fè pou gouvènman an. Anyen serye. Anyen. Ok? Mentnan, ofisyalize Montana kòm se sèl opozisyon fas a Ariel, m panse ke se pèn pèdi. Dayè, Montana, li gen ti enterè l, lekip de Lavalas, y ap jwe anpil la a, e se nòmal wi, ke Lavalas ap jwe. Pou l poko nan sitiyasyon an e nòmal ok men lè w di Montana ou gen yon ti ekip ta tou ki nan sektè prive a ki kanpe avèk la avèk Montana non li pa gen de pèp ki gen rapò avè l li pa gen rapò avèk pèp se le gwo lo de se le gwo lo de Hier Nou te trou di nò e le moun te wè sak pase trou di nò y konpri limonad e katye pòv moun yo fon manifestasyon soti trou di nò ki rive limonad katye boure yo tap mete tèt pou lavil lapolis nasyonal anpeche sa sa son siy ki montre yè pèp ayisyen an yo rejte prezans ameriken yo ki te sou sòl peyi an yè. Nou rejte swadizan delegasyon ki te vini yè a. Ou wè yo vini ak ki moun yo reyini? Yo reyini avèk ajan yo. Yo reyini Avèk esklav a talan, esklav domèstik yo. Yo reyini. Reyinyon yo fè yo, li pa angaje nou pèp ayisyen. Nou, sa n mande yo, li senp. Nou mande depa Ariel. Nou mande mesye bank yo korije kaye yo. E nou bezwen E nou mande pou pèp lan pou yo konprann depi nou wè Entelektyèl sa yo, kou entelektyèl sa yo, moun ou te ka pran kòm modèl peyi a, moun ou te ka pran kòm egzanp peyi a, lè m gade dimansyon moun sa yo, sou le plan entelektyèl, k al chita youn pa youn. Devan tonton sam epa pou lot bagay non pou pouvwa pèp ayisyen m vin mande padon pou moun yo ki tal rankontre avèk delegasyon amerikèn nan e nou menm pitit desalin yo nap tou pale avèk ameriken yo devan laprès pale ekri te televize nap di yo Depi 200 zan yap monte desann se yo menm ki fin kreye kriz lan kounye yo di yap vin chache solisyon an e koute m tande gen youn nan yo ki di yo gen enfòmasyon sou tout moun kap fè move bagay nan peyi a kòman ou vle pèp ayisyen Nou gen relasyon bilateral avèk Etazini e le pli souvan se yo ki mete prezidan yo. Ou pa janm ba leta ayisyen enfòmasyon yo pou di men ki moun men ki moun epi se jodi an w ap parèt kòm bon papa pou vle pote solisyon pou nou. Ou te fè l deja, ou fè l ankò, ou pa ka repete l ankò. Etazini echwe. Sistèm nan echwe. Lwa nou gen la a echwe. Fònmen yon lòt Leta pou ranplase Leta sa a. Yon Leta ki pèmèt nou chita avèk tout moun, men nou pap gen mèt, nou pap gen patwon. Pèp Ayisyen, se pou n konnen, jenerasyon ki antre la a, Retire Ariel Henry al mete Fritz Jean al mete moun nan li yo. Pouche Martelly pouche Martelly pouche Martelly. Pèp ayisyen maten m vin la pou nou di blan yo peyi dayiti gen lidè ladanl e pa nenpòt ki lidè non e pa lidè fò patat non lidè ki gen karaktè. ki gen konviksyon e ki gen gran enfliyans nan mond lan. Map tou di sa, Etazini avèk Ariel Henry te panse yo ta pral voye twoup lejand nan peyi an pou vin arete moun sou baz teyoris, sou baz bandi, ou ka toujou arete moun. Men, map di peyi an, erezman, la grand chine avèk peyi Larisi konprann bagay la byen e nou kominike yo. Enfòmasyon adan pou yo konprann sa k ap dewoule nan peyi Dayiti. Sa k ap dewoule la a, se grangou nou grangou. Sa k ap dewoule la a, se bank yo, 8 fanmi ki soti kote yo soti, yo vin pran peyi nou nan men nou. Nou pa ka dakò sa. Nou te dakò sa lontan, jodi a nou di nou nou pa dakò. Jodi a, m ap di lemonn, nou pa enkyete lè m tande. Ariel Henry al fè demand devan nasyon zini nap di peyi an konstitisyon peyi dayiti pa pèmèt pou twoup vin anndan peyi nou e mwen fè tout sa yo kapab pou yo jistifye yon entèvansyon militè ann pwan nòs yo di gen kolera se pa vre pèp ayisyen yo di Moun antre anndan baz Simon anndan komisè lapolis vin pran zam. Tout sa se planifye yap planifye pou yo jistifye yon entèvansyon militè. Nou rejte tout bagay sa yo. An e mo, nap di peyi an, si n rete tann moun sa yo, nou pral mouri ak grangou. Pèp ayisyen! M vin pale avè nou maten an pou m di nou konsa, nou Ayisyen yo, gen de bagay nou pa t fin sezi, gen de bagay nou pa te fin konprann, jodi an bagay la parèt klè pou n di fòs ki fèt antre vit fanmi avèk esklav a talan, esklav domestik yo anndan peyi an. E nou menm pèp Ayisyen an. Maten an, m tande gen medya k ap di Moïse Jean Charles ap fè kavalye sèl, se sa k fè plan yo ap eklate. N ap di jounalis yo, analiz nou an se pa sa l ye non. Okontrè, nou menm, nou fè alyans ak pèp ayisyen an. Se yo menm ki izole tèt yo. Olye yo vin jwenn peyi an, pèp ayisyen an, y al chita devan anbasad yo pou y al mande pouvwa. Pèp ayisyen poko janm pwan desizyon ki pran, se ameriken, se kanadyen, se fransè ki pranl, se nasyon zini, se oea pou desizyon sa sòti an favè nou. Se sak fè maten an m kwè l te enpòtan pou m te vin devan laprès pou m te rejte swadizan delegasyon sa e pou m te kritike moun nou te konsidere kòm gwo entelektyèl ki tounen esklav a talan. Esclav domestic! Bravo! Bravo! Pèp Ayisyen! Pèp Ayisyen! Pèp Ayisyen! M vin di nou, mobilizasyon an, nou teste l nan tout depatman peyi a. 10 sur 10. Yè, nou te nan diferan depatman e nou te nan diferan zòn. Semenn pase yo e yè ankò. Maten an, nou antre nan kapital la. Nou antre! Nou gen pou n anonse lakoulè 17 oktòb pou 2022. 17 oktòb 2022, di dyab bonjou, di bonjou, nou konnen lènmi nou, ebyen nou pral devan anbasad amerikèn dirèkteman pou n al pale avèk yo. Pou nou di yo menm se yo ki responsab mizè nou, pou nou di yo menm se yo menm ki fè koudeta, se yo menm ki mete prezidan, se yo menm ki kraze ekonomi nou, yo kraze pwodiksyon diri, yo kraze kochon kreyòl, yo kraze kafe, yo kraze kakawo, yo kraze tout gwo izin, yo pran tout antrepriz leta yo, yo bay reprezantan yo. Ebyen! Yo mete bank nan peyi a pou kontwole sistèm kapitalis lan pou yo. Jodi a, pèp ayisyen, lè m ap gade sa k ap pase nan pwovens yo, nan kapital la, sa vle di ki sa? Nou pran leson de sa yo fè nou deja. Nou vin sèmante maten an, devan chèn televizyon ki la yo, devan entènèt nou yo, devan radyo ki la yo e devan jounalis ekri yo, m ap vin di nou, pèp ayisyen, nou vin sèmante, Menm evènman ki te genyen avan 1804 yo. Ki sa k te gen avan 1804? Se te kolon ki te mele avèk esklav atalan, esklav domestik. Jodi ankò, nou nan 2022, kolon yo toujou la. Esklav atalan yo toujou la. Mete blan yo deyò. Se sa m te vini di. Pèp Ayisyen, m fin di la pwès pale. Ekriti te depoze. Jodi an. Ayisyen yo nou vle pale ak tout moun e mo kel moun sa yo model peyi sa yo koperasyon fè nou ap fè nou yo avè nou yo pa bon pou nou se sak fè nou konsidere pou nou pale ak tout moun nou komanse pale avèk lòt pèp lòt nasyon Ariel Henry gouvènman defakto an ki mande pou tout vini nan peyi a yon gouvènman Ariel Henry yon gouvènman. ki ilejitim, yon gouvèneman ki opresè, yon gouvèneman ki dekriye, yon gouvèneman ki tyoul, li pa ka pran desizyon pou nou. Pou nou mande dyaspora a kontinye sipòte mobilizasyon k ap fèt anndan peyi a. Nou felisite moun Grandans peyi a, moun Sid peyi a, moun Sidès peyi a e nan zòn Lèogàn, Grangwav, Tigwav nou di yo felisitasyon e zòn metwopolitèn nan nou di yo felisitasyon. Nou di tou, jodi a. Depatman Nò peyi an, Depatman Nòdès peyi an e rès peyi an, Plato Santral, Nòdwès, Depatman Nip. Tout sa k pa rive anndan peyi an, se pa nou ki responsab. Se mèt sistèm nan avèk Ariel Henry ki pral responsab. Jodi a, jodi a, son wont pou nou wi, son wont pou nou wi, moun ki pa menm nan Leta, moun ki pa menm nan Leta, se yo k ap dirije Polis Nasyonal la. Imajine w! Ariel Henry fok pran not de sa. Lè moun sa yo tiye moun fok ou konnen nou pral pote plent pou Ariel Henry. E nou pral pote plent tou pou swadizan ansyen majistra Akayè kap ouvri lavi fisye nan mati Ariel Henry. Frè parisien m vin pale avè nou poum di nou. Tout kouch an nan peyi a, nou pa bezwen konnen eske ou se entelektyèl, nou pa bezwen konnen eske ou se moun ki iletre, eske ou se agwonòm, eske ou se enjenyè, eske ou menm se yon tayè, eske ou menm se yon ouvriye, eske ou menm se yon moun ki nan dyaspora, eske ou menm se yon chofè taksi moto, eske ou menm se yon peyizan, eske ou menm se jenn fanm, jenn gason, se etidyan, se elèv lekòl, se paran. Papa, manman piti. Lè w fini pou tiye nou, se nou tout ki pou mete men pou n fè leve kanpe a. Leve kanpe a! Li di soutiz nan pwovens yo. Ebyen, le 17 oktòb, ki raple nou dat yo te tiye Desalin, nou pral soti sou Channmas lan, nou pral pran Nazon, nou pral pran Kafou Ayopò, Nou pral monte otowout Dèlma pou n pran Dèlma 33 pou n al rejwenn kanmarad nou yo ki pral kanpe Jeral Bazay. Gen gwoup k ap soti anndan Site Solèy, gen gwoup k ap soti Petyonvil, plizyè kote nan departman yo e nan lòt katye yo e nou pran dwat devan Anbasad la bay nou yon peyi dwat kale. Laprès pale, ekri. Ou pral peye pou yo chak 300 goud ale, 300 goud tounen. Sa vo 1200 goud. Èske ou ka voye timoun lekòl? Lè m konnen si yo mete kesyon gaz an aplikasyon, si Ariel Henry finanse defisi bidjetè l an atravè Bank Santral, pèp ayisyen an nou p ap ka sipòte lamije sa a. Polisye nou yo, yo nan geto yo. Polisye nou yo, madanm nou nan mizè. Polisye nou yo, papa nou, manman nou, fanmiy nou nan mizè, pa tire sou moun ki nan mizè daprè nan mwe. Pote kontribisyon pa nou nan batay sa nap mennen an. Pèp ayisyen, nou konnen majistra Akayè an, li fè jilè ki make polis men se atache yo ye kap tire sou popilasyon an. Pèp ayisyen, pran nòt de bagay sa yo. Apati de 17, tout moun ki mouri yo, tout moun ki blese, moun moun yo yo pou Ariel Henry avèk moun ki bò kote l yo. An de mo, pèp ayisyen, depi m pale avè nou maten an, pou m di nou, depi demen, depi yè pou rive 17, s on gwo match nou pral jwe e nou pa pral jwe avèk nenpòt ki moun. E tout sa ki rive mal, anbasad ameriken, gouvèneman, sektè ekonomik nan yo responsab. Se pou sa, nou te envite laprès pale ekite televize pou nou di yo, pou fini konferans lan, chwa ameriken ap fè yo, manifestasyon yo ap pase pran yo. Dezyèmman, apre le 17, nou poko ap lanse manif nenpòt kòman. Apre le 17, manifestasyon pral fèt sou 19 minis.